La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis vraiment content d'être là avec vous aujourd'hui pour passer un temps, An tan spesyal an priyè. Mèsi a nou tout ki toujou pran le tan, pran le swen pou nou ekoute e priye ansanm avèk nou. Donk se yon benediksyon spesyal pou ke nou kapab ansanm chak fwa le Senyè li ba nou opòtinite sa a pou nou prezante ou la prière de la semaine. Cette semaine encore, nous sommes là et nous allons prier le Seigneur. Moi, vraiment motivé par le Saint-Esprit au cours de cette semaine, pour nous capables de prier de manière particulière pour les leaders les leaders évangéliques de manière particulière. Mwen vle ke nou pran ti tan pou nou priye avèk mwen pandan semèn sa a pour les leaders évangéliques. Mwen vrèman motive par le Saint-Esprit pou nou pran ti tan sa a au cours de semèn nan pou nou priye pour les leaders évangéliques. Donk leader yo yo vrèman bezwen anpil priyè. M pa konnen si w konsyan de sa menm jan ansanm avèk mwen, men mwen konsyan ke lidè nou yo, yo bezwen pou nou ede yo anpil nan lapriyè. Pastè nou yo, predikatè nou yo, dyak, evanjelis nou yo. Li vrèman enpòtan pou nou kapab toujou kenbe yo dan lapriyè, ede yo dan lapriyè paske y ap fè yon travay ki vrèman difisil, y ap fè yon travay ki vrèman lou sou do yo e yo bezwen anpil priyè. Se sa k fè mwen envite ou pou nou kapab priye Lesenyè pou lidè evanjelik nou yo. M ta renmen li la parole de Dieu ansanm avèk ou. An nou li pawòl Bondye avèk mwen nan Romain chapitre 15 le trantième verset Romain chapitre 15 verset 30. par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains chapitre 15, verset 30. en relis Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Romains chapitre 15, verset 30. Sa se lapawòl de lapotre Pòl. Apotre Pòl ki t ap pale avèk legliz Ròm nan, ki t ap egzòte yo pou ke yo adrese a Dye dè priyè an favè Li. Donk nou konnen apotre Pòl se yon egzanp de lidè, yon egzanp de responsab degliz, E li menm li te ap mande avèk legliz Ròm pou te adrese a Dye dè priyè an sa favè, afen ke lè l louvri bouch li pou li preche levanjil, pou ke levanjil la kapab sòti avèk avèk briyo. Pou soti avèk feu. Pou soti avèk flamme. E tap mande pou priye pou li pou ke o kou de ministè li sa lap rankontre kòm obstakl, kòm difikilte pou le Senyè kapab ba li gras nesesè pou li surmonte yo. Zanmi m kap tande m, frè m, sè m kap tande m. Mwen vle w pran sa trè o serye. Nou pral priye, nou pral pase yon ti tan Pou nou, pou nou mande Bondye gras pou lidè nou yo. Pou nou mande Bondye gras pou lidè nou yo, pou pastè w la, pou predikatè w la, pou monitè w la. Pran ti tan sa a, mande Bondye gras pou li, pou l kapab fè wout la. M pa konnen si w konnen ke lidè yo, yo, yo fè anpil sakrifis, hein. Yo fè anpil sakrifis, dèfwa ou menm w ap dòmi, yo menm yo sou jenou yo y ap lapriyè. Yo konsanti anpil sakrifis, dèfwa somèy yo pèdi paske gon difikilte swa ministè ke Bondye ba yo a swa asanble a ap konfwonte yo, yo pèdi somèy pou yap reflechi kòman kisa pou yo dwe fè donk yo gen yon pwa ki trè lour sou do yo. Em pwofite de moman de priyè sa ke nou pral fè. Pou mwen remèsye de lidè mwen menm patikilyèman ki envesti nan vi mwen, ki kontribye nan sa ke mwen menm mwen ye jodi a, ki fòme m, ki priye pou mwen, ki enstwi m nan yon pakèt domèn. M pwofite salye. Ib pral priye pou pastè Daniel Deus pastè Daniel Deus papa m spirityèlman yonn ki asiste m depi lè m nan klas klas timoun depi lè m nan klas timoun ap chante nan gwoup timoun k ap asiste m Jiskaske m rive lè mwen plonje dan lèzo di batèm, ki kontinye asiste m, ki ankadre m, ki ansenye m, ki pase tan avèk mwen ap priye, ap montre m kijan pou m priye, Pastè Daniel Deus, ki pase tan k ap montre m li lapawòl de Dye, ki pran randevou, ki ap jene, k ap montre m jene, Li konsanti anpil sakrifis e l envesti anpil nan vi mwen. M pwofite osi pou m salye e pou nou priye osi pou Evanjelis Oberd Sen Lwi, yonn nan moun ki premye ap montre m kisa adorasyon vle di. Yonn nan moun ki envesti anpil nan vi m. N ap pwofite osi de moman sa a pou nou salye e priye pou pastè Laventure Lerbourg, yon lòt papa spirityèl ke Bondye li menm li ba nou. M pa konnen èske w santi li enpòtan pou priye pou lidè w. Men m santi li enpòtan pou nou fè sa. Dispoze kè w. Alelouya! Senyè, nou apwoche devan twòn de gras ou nan minit sa. Menm jan apotre Pòl, nan Romen 15 vèsè 30 lan, t ap mande avèk legliz Ròm nan pou te priye pou li, Apôtre Paul antanke serviteur de Dieu, antanke moun ki te gen yon tach ki te trè lour sou do l, li te rankontre avèk anpil obstacle, li te rankontre avèk anpil difikilte e l te santi li enpòtan pou l te mande èd de priyè. Seigneur nou aproche nan minit sa avèk lidè nou yo, lidè evanjelik yo, Kèlkeswa kote ke yo ye, kèlkeswa vil ke yo ye, kèlkeswa peyi ke yo ye, kèlkeswa kontinan ke yo ye, dan le non de Jezi Kri de Nazarèt, nou apwoche devan twòn nan pou nou adrese priyè sa an favè yo, O Dye. Oh papa nou pa konn konbyen de lidè evanjelik ki santi yo vle dekouraje sou wout la alelouya oh ribo sata karaba chata kaya oh glwa a jezi kri de nazarèt nou pa konn konbyen lidè ki santi yo vle dekouraje sou wout la fas ak pwoblèm ke yap rankontre alelouya fas ak pwoblèm ke yap rankontre nan ministè la oh Dye gen Pil lan yo ki santi yo vle dekouraje. Yo pa konnen ki jan pou yo abòde ministè la ankò. Twòp obstak parèt devan yo, twòp difikilte parèt devan yo Senyè. O, Papa, nou apwoche avèk chak pastè ki gen yon gwoup de moun devan yo ke y ap mennen. Mennen yon gwoup de moun pa osi fasil. Genyen se senksan ke yo gen devan yo, genyen se mil, genyen se demil, genyen se dimil. Gen se 5 mil, gen se 20 mil moun ke yo gen sou responsabilite yo senyè. Yo bezwen gras ou pou kanpe pou fè travay sa. Yo bezwen gras ou senyè pou kanpe pou fè travay sa. Men nou remèt chak lidè, chak pastè, chak evangeliste, chak diak, chaque prédicateur de l'évangile, nous remettre à vous-même Seigneur, qu'on y a même, Papa, rempli avec plus de grâce, rempli, alléluia, rempli, alléluia, remplis Karabashatakaya, avec plus de grâce, avec plus d'onction, avec plus de dimension, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazaret, ba yo grase pou yo kampe, devan fos Fè non a yo Senyè Dye pwisan an, paske nou konnen anpil fwa èdmi an ap travay pou destabilite lavi lidè yo, pou destabilize lavi pastè yo, swa rantre nan fwaye yo mete divizyon, swa rantre nan fwaye yo mete mezantant. Pou kapab destabilize ministè yo senyè nou aproche devan nan minit sa pou yo nap mande w tanpri o Dye o ba yo gras nesesè pou yo kanpe devan tout fòs fè nwa yo ede yo kapab konprann riz èdmi an senyè ede yo konprann riz èdmi an anpil fwa èdmi an se pa avèk fòs ke l parèt men l parèt avèk riz li pa parèt avèk fòs Oh priye pou lidèw la priye pou lidèw la priye pou lidèw la priye Bondye pou li mande Bondye gras mande Bondye gras pou li petèt gen sitiyasyon difisil lap travèse ou pa konnen ou pa konnen ou pap janm konnen ki difikilte lap rankontre nan ministè la ou pap janm rive konnen ki gwo montay ki devann nan ministè a men sil ta mete w chita poul ta diw sa lap rankontre ou ta santi son obligasyon pou priye pou li Si pastè w ta mete w chita pou l ta di w ki obstak l ap rankontre, ou ta santi se yon obligasyon pou w pran jenou w pou li. Fè gras papa, fè gras, fè gras, fè gras, fè gras, fè gras. Anpil fwa lè se pastè a Lè se predikatè a, lè se evanjelis la ki fon bagay ki mal, tout moun prè pou yo pale, tout moun prè pou yo pale, pou yo di se pastè l ye, se dyak li ye, se predikatè l ye, l pa dwe fè si, l pa dwe fè sa. M dakò l pa dwe fè si, l pa dwe fè sa, men konbyen fwa ou menm ou pran tan pou w priye pou li, pou w mande Bondye gras pou l kanpe? Paske map di w li menm ki kanpe devan ènmi an atake l bokou plis li menm ki kanpe devan kap mennen twoupo a ènmi an voye bokou plis de flèch sou li ou menm son obligasyon son nesesite pou priye pou entèsede pou li alelouya m ankouraje w pandan semèn sa pran ti tan priye pou lidè w. Pran ti tan priye pou dyak la, priye pou predikatè a, priye pou pastè a, priye pou priye priye pou evanjelis la, sila k ap fè etid avè w chak mèkredi a, k ap fè etid avè w chak jedi a oubyen chak vandredi a. Pran ti tan lapriyè pou li, mande Bondye gras pou li. Si mwen menm avèk ou nou pran tan pou n priye pou lidè nou yo, lè yo vini yo kanpe y ap jwenn plis rema, y ap jwenn plis revelasyon. Y ap plis sansib a la vwa de Lespri. E se va yon benediksyon pou mwen avèk ou, nou va jwenn plis pwovizyon. M ankouraje ou pran ti tan pandan semèn sa a, lapriyè pou lidè ou, mande Bondye gras pou li. Nou te kontan jodi a, nou te kontan jodi a pou nou te kapab ansanm, pou nou lapriyè pou lidè nou yo. E m ankouraje ou pandan tout semèn nan, pran ti tan pou w kapab fè sa. Pran ti tan, priye pou lidè yo. Priye pou yo, priye pou yo. Pa sèlman la pou w kapab kritike yo lè yo fè yon erè ministeryèl, men toujou la pou w bakòp yo nan lapriyè. E sa va yon sijè de benediksyon pou ou. Ke Bondye beniw, ke Bondye touchew e ke Bondye kapab fè chak lidè ki va tande priyè sa, Bondye va fè yo gras e ou menm kap tande priyè sa ou va santi se yon obligasyon pou priye pou lidè ou. Bondye beniw, se te zanmiw frèw. adorateur, Bertin, dorville Bonne semaine de prière.